evènman ke nap fè pou ke nou kapab ede e akonpanye kominote nou an. Nou konnen non pa mwen se Doktè Gadbo de IFSI usa, yon òganizasyon ki chita nan nan leta de Massachusetts pandan ke nap eseye gen anbranchman New York e Florida and Georgia. Donk nou ape nou la pou nou sèvi Kòm vwa, kòm advocate pou kominote nou an. Se youn nan bagay nou toujou di, nou menm nou pa yon avoka, men nou se yon advocate ki diferan. Paske avoka yo travay sou dosye kliyan, nou menm nou travay sou dosye policy, rankontre avèk otorite yo pou ke bagay yo ka mache byen, pou no famiy espesyalman imigran yo donk e nou bezwen sa klè e jodi a nou gen anpil anpil anpil update pou ou menm paske kòm nou te di w depi semèn dènyè e weekend nou an te trè trè chaje e semèn sa ankò plis chaje paske tèlman gen yon seri daktivite k ap fèt pou nou wè kòman èske n ap reponn a bezwen kominote nou an men osi a diferan kesyon ki te poze Premyèman, anvan nou antre nan gwo gwo detay ke m konnen nou tout ap tann nan, nou vle dabò di a nou tout ki deja rantre nan pwogram sa a, pwogram deksepsyon imanitè la, e ki nan lakou an Massachusetts, ou pa bezwen nan Boston nesesèman, demen se yon gwo jounen ki bò ke nou prale vini avèk sa ke nou rele welcome kit si w kapab gade la a gen yon seri de bag ki deja prepare ok avèk lipsi logo e yo gen yon pakèt aytèm ladan yo ki pou pèmèt ke nou resevwa ou e pou nou di w nou kontan dèske ou benefisye de pwogram nan E nou te mande a staff nou konbyen moun ki deja an koneksyon avèk IFSI e atravè pwogram nan, yo di nou prèske 300 moun deja vini nan IFSI, e sa k vini vin fè papye travay, sa k vini vin fè kesyon DTA, sa k rele benefis sosyal yo, ou di mwen sa ki kòmanse vini pou ke yo kapab ranpli pou kesyon asirans yo. Donk nou kontan pou ke nou gen opòtinite pou n akonpanye yo, paske lè w vini an se youn, men lè w vini an fòk ke ou jwenn yon kote k ap resevwa w. E sa ke n ap envite nou tout ki nan diferan eta yo pou nou chache konnen kote ofis sa yo ye, paske nan tout eta yo gen ofis ki pou sèvi imigran ki pou sèvi refugee. Donk m toujou di nou depi nou fè yon ti gougo nou mete ORR offices in my area nan zòn ou ye a ou mete ORR, ORR la vle di Office of Refugees and Resettlement. Depi ou mete ORR office ou ap jwenn ki kote ofis lan ye nan zòn ou an pou ke ou kapab al fè papye ou. Pa bliye depi ou antre nan pwogram eksepsyon imanitè sa a Ou genyen aksè a anpil, anpil benefis ke anpil lòt moun pa genyen. Se sèlman Ayiti avèk Kiba ki genyen benefis sa yo. Nou menm nan Boston, nou kontan n ap resevwa ou. Nou gen anpil bagay nou estimevou n ap pral distribiye. Vin jwenn nou. N ap nan Mildred Ave. Si w gade nan tout paj nou yo nan Sesyon Medya, nou mete flyer a. Se la n ap resevwa w. Epi n ap ka reponn kesyon ke w genyen sou kesyon pwogram nan. Epi n ap kapab distribiye yon seri de ti. Atik lan nesesè pou w kòmanse oryantasyon ou nan kominote a. Youn nan bagay ke yo di nou, paske nou konnen youn nan kesyon anpil moun ap poze, Kote ti kòb la? Yo tout yo di gon ti kòb. Kote ti kòb la? Yes, se vre gon ti kòb. Men, sa k pase se ke lis moun ki gen ti kòb la tèlman long, nou menm pa bò isit nou gen yon lis de 700 moun k ap tann ti kòb la. Malerezman, ofis sa yo ki responsab Pou yo kapab fè papye ou yo pou ke yo soumèt li pou ou pou ke w ka jwenn lajan an, ofis yo tèlman overwhelm ke yo an reta. Se sa k fè anpil nan nou menm ki vini e n ap tann ti kòb la, ti kòb la poko vini. Sèl sa ki bon, bon nouvèl m ap ba nou pou ti kòb la se ke depi w te gentan genyen dat ke w te rantre a e ke pa egzanp si w vini nan IFC pa egzanp oubyen w al nan yon lòt òganizasyon kèlkeswa kote w ye an, depi yo te gentan anrejistre non w Paske chak premye, se chak premye pou yo soumèt papye pou ti kòb la. So, depi ou te gentan enskri non w, menm lòske ti kòb la vini an reta, w ap jwenn li apati de lè ke w te enskri nan òganizasyon an. Sa vle di ki sa? Ou menm ki rantre, e sa Kabi toujou di w, pa ret dòmi! Pa ret dòmi, ale jwenn yon òganizasyon, al enskri ladan l. Paske kòm mwen di w, si ou poukont ou, sa k rele single an, ou. kapab gen jiska 525 dola, si ou couple ou pa gen timoun ou kapab jwenn jiska 825 dola e si ou gen timoun ou gen sa yo rele food stamp lan sa vle di ke wi se vrè se vrè se vrè ke e genyen resous pou nou menm men fò nou pran pasyans paske yo di nou konsa ke li pou nou menm pou kont pa nou nou gen 700 sa vle di lòt òganizasyon yo gen dè e dè ap tann pou yo kapab resevwa ti kòb la. Donk, nou di w pran yon ti pasyans, men pa rete, pa rete, osito ke w vini, ale konekte avèk yon òganizasyon ki kapab ede w aplike pou jwenn sa k rele RCA benefits, se sa k rele Refugee Cash Assistance. Ah! Sa vle di ke si w pa ka jwenn yon biwo nan zòn ou an, mande, tape RCA Benefit pou wè ki kote nan zòn ou an ki genyen l, paske kèlkeswa kote w ye nan state ou ye a, ou sipoze jwenn li, paske pwogram sa se yon pwogram federal. Lè yo pale de yon pwogram federal, sa vle di ke li aplike kèlkeswa kote w ye, nan kèlkeswa eta ke w ye, ou sipoze. benefis lan. Donk, ou menm ki vini ankò, nou di w byenveni, byenveni, byenveni, nou kontan, nou kontan e n ap kontan resevwa w demen si Dye ve si w nan zòn nan la a pou ke nou kapab resevwa w, ba w enfòmasyon, ede w pou w kapab konnen kòman èske ou pral oryante w. Nou gen anpil nan moun yo ki la a. ki gentan enskri nan klas anglè, mwen wè yo k ap vin nan IFSI, yo nan klas anglè, yo nan klase an computer, nou kontan, paske ke se sa nou vle. Nou vle lè w deplase, ou vin nan peyi an, ou deplase avèk yon detèminasyon. Detèminasyon pou w batay, yon fason pou ke sa w te kite an Ayiti an e pa li w vin jwenn isi. Donk depi w detèmine, ou vle batay, ou konprann, w ap jwenn wout pou ke ou kapab jwenn endepandans ou rapidman, Donk ankò yon fwa nou di kongra e felisitasyon a nou tout ki genyen opòtinite ki rantre nan pwogram nan. Dezyèm bagay n ap di avan ke nou rantre lan gwo sijè nou konnen ke nou tout ap tann nan, se tps, tps, tps. Nou tout ki nan peyi a, li enpòtan pou ke ou kreye yon ti tan pou ou menm pou ke ou kapab regle kesyon dosye. Anpil fwa, lè nou rantre nan peyi a, nou jwenn yon travay, epi nou sèlman fokis sou travay lan, epi nou bliye ke gen yon seri de bagay si nou pa fè yo, y ap bay, y ap ban nou pwoblèm. Youn ladan yo se tps. Ou menm ki te gen tps lane dènyè, yo ba ou yon delè de 60 jou pou ke ou kapab aplike pou tps, pou re-aplike pou tps. 60 jou sa ap fini le 26 mas. Dènyèman nan reyinyon ke nou te genyen avèk uscis, nou te mande èske gen mwayen pou yo kapab bay yon ekstansyon paske nou tande gen anpil moun ki poko refè aplikasyon sa, ki poko aplike ankò. Uscis di absolutman non pou le moman paske se yon bagay yo abitye fè dè e dè zane, yo toujou bay 60 jou pou ke ou menm ki te genyen aplikasyon pou kapab re aplike ankò. Lè w pa aplike sa sa fè pou ou, sa mete w nan yon sitiyasyon difisil ki bò ke si jamè ou ta vini an kontravansyon avèk either you know moun imigrasyon yo oubyen uscis, yo pral tcheke stati w, si w pa reaplike sa vle di ke stati an vin pa valab ankò. Se sa k fè nou pa ta renmen pou w chita w ap travay maten, midi, swa epi w bliye pou ke ou update stati w. So, semèn k ap vin la, 26 mars, se dènye en dat w ap genyen pou fè aplikasyon sa a. So, nou priye w an gras, tanpri, tanpri, tanpri, ou menm ki te nan peyi an, pa kite dat la pase, paske si w kite l pase, ou pral oblije mande yon lòt otorizasyon pou al voye yon papye, e ou pa janm konnen, ou pa janm konnen sa k ka pase Ou pa janm konnen kote w ye nan travay ou ka ka gen yon debakman epi menm ou menm ki te nan peyi a ki te gen yon stati epi pa neglijans kounye a ou pèdi stati sa tanpri tanpri pran prekosyon pran yon ti tan kèlkeswa kote w ye nan kèlkeswa eta w ye ale re aplike pou tps e moun sa yo ki gen dwa a tps lan ankò yon fwa fò w degaje pou fè l paske yo ba w dwa se vre ou gen anpil tan devan w pou fè l sepandan ou pa gen enterè pou ap pèdi tan paske nan peyi sa ou pa janm konnen kilè bagay yo ap chanje. So lè w jwenn yon opòtinite se kouri pran l pa pèdi tan kouri pran l. Donk sa se 2 anons ke n te genyen pou nou fè sou non sèlman kesyon tps lan men osi sou kesyon welcome in n ap welcome tout moun demen si Dye ve isi nan Mildred Ave School ki nan Matapen. Si w vin nan IFSI la a n ap kapab dirije w kote w prale men chache adrès lan li sou website yo pou w kapab jwenn li. Mentnan. Gwo sijè, gwo sijè, 2 gwo sijè e ke nou te voye m ale fè, nou te ban m yon devwa pou m te al fè. Premyèman se Janvye, Janvye, kote moun Janvye yo? Sa k ap pase avèk moun Janvye yo? Se yon gwo kesyon e nou te di w konsa pou ke nou kapab gen yon ide, n ap fè yon ti sève. E nou te deside pou nou te di, nou te mande yon ti sève ki kapab gen 200 a 300 moun. Pou ki rezon nou te bezwen fè sève a? E nou di sève a rele sondaj. Se jis paske nou te bezwen atire atansyon moun uscis yo sou gap sa ki genyen antre moun ki aplike an janvye e moun ki aplike an fevriye oubyen mas. Paske kòm ou konnen tout tan moun yo vin la, sa vle di ke lè yo vini nou konnen ki moun ki vini Nan gwoup janvye, nou konnen ki moun ki vini nan gwoup fevriye e nou konnen ki moun ki vini nan gwoup mas. Sa vle di ke nou konnen ke gen de moun k ap tann an janvye, pandansetan yo reponn moun fevriye, pandansetan menm moun an mas yo gentan reponn. So, nou te twouve sa anòmal e nou te di li enpòtan pou nou soulve kesyon sa a avèk moun uscis yo sou yon fason pou nou ka konnen egzakteman sa k pase moun sa yo, sa k pase moun janvye yo, kote yo ye. Ti survey, ti sondaj sa ke nou fè a ki te sipoze sèlman pou 200-300 moun, guess what? Sa te surprann nou anpil, anpil, anpil paske prè de 21 mil moun, tande! 21 mil moun reponn survey a. 21 mil moun. Sa vle dire ke pwoblèm nan bokou pli grav ke nou te panse. Paske lè nou te wè, lè nou tap tande ke anpil moun kap rele nou, yo di yo aplike an janvye, yo pa ka jwenn repons, nou te panse ka gen yon 300 moun ki pa ko jwenn repons, 400 moun maksimòm 500. Nou jwenn 21 mil moun. Nonb lan te 25 mil. Se paske nou clean up data a, paske lè nou resevwa data a, nou di fon an nou clean up li. An nou gade, paske gen moun e sponsor a te ranpli l, benefisyè la ranpli l tou. So, te gen anpil sa k rele duplicate, kòman di, copy. Sa di ke yo fè l 2 fwa, 3 fwa. So, lè nou te gen 25 lan, nou di ke an nou clean data a, lè nou clean data a, kounye a, nou tonbe a prè de 21 mil. Nou stop sondaj lan, paske, again, ide an de sondaj lan, se pou te gen yon sans pou nou kapab montre a moun yo ke gen yon pwoblèm. Malgre ke nou stop sondaj lan, guess what? Chak jou Bondye mete dè e dè, dizèn, ventèn de moun ap di nou yo pat gentan ranpli sondaj lan, tanpri mete nimewo, mete nimewo. Sa vle di ke si jamè nou te kite sondaj lan, nou panse ke sondaj la ta kapab rive nenpòt a 30 mil moun. Sa vle di kisa? Sa vle di ke nou gen pwoblèm. Nou gen pwoblèm pou ki rezon? Pwogram nan li menm, kòm mwen di ou, son pwogram ki gen 30 mil viza pa mwa, pou 4 peyi. Sa vle di ke si nou pran mwad janvye, fevriye, mars, avril, me avèk yon ti moso jyen, sa ta fè nou 5 mwa ke nou ta genyen pou le moman, jiska nouvèl òd. M pa di ke pwogram nan pral kanpe non, pa pa bliye toujou di lè m di yon pawòl fò nou tande sa m di a. Mwen pa di ke pwogram nan pral kanpe an jyen, men an jyen yo genyen pou y al prezante paske kounyeya nou gen yon dat pou y al prezante l an kot le 12 jyen. Nou pa konnen kisa k ka sòti. Li posib ke yo mete yon sòt de sa nou rele stop preliminè, ou di mwen posib ke pwogram nan kontinye. Men pou le moman nou oblije ap deal avèk done yo. 5 mwa a 7500 pou moun ki fè matematik yo, sa ban nou 37500 ok E moun ki ta sipoze ka benefisye de pwogram nan si pwogram nan ale baze sou kesyon de 7500 pa peyi an. Ok? Tande byen sa map di an paske sa map di a trè trè enpòtan. Si nou gen 5 mwa a 7500 sa ta vini 37500. Si on sèl mwa, janvye, Nou ta genyen deja prè de 25 mil moun ki aplike. Sa vle di ki sa? Sa vle di ke gen pwoblèm, gen pwoblèm paske se kounye a m ap konprann lè yo di m konsa ke gen wi pwogram nan ap mache, gen yon strong interest. Sa vle di ke moun yo reponn, moun yo aplike, se vre, sepandan pwoblèm ki pral poze se ke yo p ap kapab reponn tout moun yo pou senpleman paske yo genyen sa k rele yon kap. So, nou voye done a bay bay moun yo pou nou di yo ke fòk yo ouvri zye yo. Malerezman, se lè yo te vin kote nou yo, yo pa t, m pa gen enpresyon yo te reyalize gravite pwoblèm nan. Donk, kounye a la n ap tann yo la pou yo vin di n kisa ki pral fèt, tou senpleman paske nonb de moun ki enterese, pam nan beaucoup plus elve ke nomb de moun ke yo kapab reponn pwoblèm nou di yo nou di yo bon si pa egzanp e depi an janvye ou te deja gen eksè poukisa wap pral pran moun fevriye mars lò ke ou te di ke pwogram nan pa yon lotri li pa yon lotri sa vle di ke depi moun nan aplike e ke moun nan montre ke l yes li gen kapasite pou l finan pou li sipòte moun nan e ke moun nan e pa gen ankenn dosye sou do l Moun nan ta sipoze gen yon repons. Kounye a kisa w pral di avèk moun sa yo? E se la gwo deba pral fèt, n ap tann yo paske jiska prezan y ap jwenn mwayen pou yo vin rankontre avèk nou pou yo di nou kisa yo pral fè avèk tout ekstra moun sa yo ke yo p ap ka reponn nan paske lojikman palan lè w gade nonm de moun ki aplike parapò avèk sa yo ka fè nou wè ke pwoblèm nan pwoblèm nan reyèl grav. Mwen pa vle w dekouraje. Mwen pa vle w dekouraje pou tou senpleman paske e depi w ap fè yon bagay kòm sa di w dekourajman p ap ede w nan anyen. Sepandan nou vle ke li klè pou nou konprann ke yes nou gen pwoblèm pa rapò a nonb de moun ki aplike e pa rapò avèk nonb de moun ke yo ka reponn. Sèl ti soulajman ke m kapab genyen, m kapab di. Pluzyè repons semèn sa a, moun Janvye ki rele nou, ki di nou yo reponn yo. Sa vle di ki sa? Sa vle di ke li ta sans, li ta parèt ke y ap fè yon ti vire vè moun Janvye yo pou le moman, yon fason pou yo wè kòman èske yo kapab rezoud pwoblèm nan. Sa nou poko. Rien confirmé de leur part pou yo di nou egzakteman konbyen moun Janvier ap pran e kisa yap fè, eske yo pral stop pwogram nan pou yon moman pou yo kapab reponn moun ki aplike deja yo ou di mwen eske yap kite moun aplike jiska nouvèl lòd. Donk, ankò yn fwa nou vle di w ke li enpòtan pou ke nou konprann ke e pwogram nan ap mande anpil pasyans, lap mande anpil tanperans epi lap mande anpil m te kapab di, soutyen pou konnen ke se, ce n'est pas la fin du monde. Paske gen yon seri de moun k ap ekri nou, nivo de strès ke moun sa yo genyen, ou ka santi strès la nan pawòl yo, nan fason ke y ap esplike yo, ou wè yo strese. Sa nou di yo, nou pa ta renmen ke pwogram nan vini, pou pwogram nan vin ba w plis maladi, Ke pwogram nan ede w. Paske ke strès kapab koze anpil, anpil maladi. E lè w ap tann, w ap tann, w ap tann ou pa jwenn rezilta, ou pral kòmanse gen tèt fè mal, tansyon w pral monte, kè w pral bat pi fò, etsetera, etsetera. So tanpri, tanpri, tanpri, pandan ke n ap tann se vre, an nou kontinye wè kisa n kapab fè nan nenpòt sa n te abitye fè, an nou kontinye fè l pou n pa tèlman fokis sou pwogram nan pou pwogram nan vin fè nou malad. Paske lè m gade nonb yo, nonb yo pa reyèlman e e pozitif an tèm de konbyen de moun ki kapab reyèlman benefisye de pwogram nan pa rapò avèk kota ke yo genyen. Sèl sa m kapab di w an tèm de ti espwa ke nou genyen sè ke yo di lè yo fè pwogram nan konsa yo bezwen wè ki nivo enterè moun yo e nou ankò eke m pa m ap di l klè paske m pa renmen lè m fin di yon pawòl pou lòt moun pran l epi yo entèprete l Lefètke nou gen done yo lan men nou pou nou montre yo ki nivo lenterè ke yo genyen pou pwogram nan, gen posibilite pou yo al rechita, pou y al rechita pou yo di, nou te di 30 mil pou 4 peyi, eske l posib de 30 mil lan pou kounyeya pou nou ta increase li a 40 oubyen a 50? ankò se pa sa nou pa di yo pral remontel men genyen presedans genyen bagay ki fèt deja ki bon ke yo te kòmanse fèl yo te mete yon ti konta tou piti epi lè gade ke gen anpil enterè yo te oblije ogmantel so se sa nou espere nou espere ke se sa ki pral fèt paske nou deja wè ke nonm de moun ki aplike pa rapò avèk de moun ke yo kapab reponn li totalman totalman eka la reyèlman gran Eka la reyèlman gran e nou vle si ke w konn sa, paske nou pa vle pou w tèlman kwè ke w ap vini, w ap vini, w ap vini, epi lè w wè w paka vini pou ke w oblije dezespere. Donk, m espere ke li klè ke sa m di an, ankò, se pa pou dekouraje w, se jis pou m mete w nan reyalite a. La reyalite dè choz, sè ke gen yon nonb, gen yon kota, epi gen yon nonb de moun ki aplike. Lè n gade 21 mil moun pou janvye, e nou verifye dat yo, Ok aprè ke nou elimine prè de 4 mil nou verifye dat yo nou wè ke moun sa yo vre yo aplike se yon bon bagay li ye paske li montre ke reyèlman nou swiv konsèy yo nou aplike men an menm tan nou konnen ke se yon challenge lè wap tann e ke ou poko ka wè rezilta yo lòt pi gwo pwoblèm nou gen se CBP one CBP one kontinye yon lòt gwo tèt chaje paske e. Enfoma, e, e, demand ke n ap jwenn, kesyon ke n ap jwenn ap, apwopo de CBP One, moun ki konnen yo fini, epi jiskaprezan yo poko ka jwenn, e, dokiman de vwayaj yo. Ankò yon fwa, n, nou ap travay, nou sou yon bon, bòn pis, ki montre nou ka gen espwa, spesyalman moun CBP One yo, sa di ke yo fin, yo fin konfime yo deja, sa vle di ke se CBP One ki bloke yo. Nou sou yon bòn pis, n ap travay sou li, E osito ke nou gen konfimasyon de kijan nou ka ede w, spesyalman ou menm ki sèlman gen yon ti erò lan paspò w e kap tann ou di mwen ou te gen yon ti mistake, nou sou yon bòn vwa, nap fè kontak yo, osito ke yo konfime avèk nou kijan ke nou prale apwoche pwoblèm sa pou ke nou kapab ale pi rapid, Osito ke yo fè sa, n ap fè w konnen. Men, tou nè pa pèdi paske yo di nou yo menm tou se premyè fwa ke y ap fè l nan nivo sa, nan volim sa. Yo gen anpil teknisyen k ap travay sou domèn nan. Dayè yo di se premyè fwa yo mete anpil resous konsa nan yon pwogram. Tèlman ke yo konnen ke gen anpil enterè. Donk, osito ke yo ban nou vwa kijan ke nou ka ede w pi rapid avèk CBP One nan nap fè w konnen men nou sou yon bòn vwa e nou kòmanse wè gen anpil ti repons kap tonbe pou moun ki te gen ti pwoblèm difikilte epi rapidman yo reponn yo donk ankò yon fwa si w gen pwoblèm CBP One pa dekouraje men anpil nan nou menm tou ki chita nap tann nan imèl pou nou resevwa e e otorizasyon de vwayaj nou nou vle di w se pa nan imèl ke w ap jwenn li fòk ou ale anndan akawont ke w te kreye a USCIS ak awòtman se anndan se la ke yap voye l pou ou. Paske trè souvan nap tann m gen plizyè ka ki bon ke yo di moun nan ke yo voye otorizasyon de vwayaj la. Moun nan di non m pa jwenn li non m pa jwenn nan imèl. Se pa nan imèl yo voye l ba ou. Fòk ou antre anndan akawont ou te kreye a pou w kapab jwenn dokiman de vwayaj la. Se trè trè trè enpòtan. Dènye bagay se timoun yo. Timoun yo timoun yo. Semèn sa a yo di m yo bay anpil pwoblèm. avèk timoun yo kap antre e malgre ke yo gen dokiman e de sa nou rele guardianship paper a lan men yo, yo di m konsa ke kounye a yo egzije fòk yo retounen lan byennèt sosyal pou y al jwenn yon dokiman. Donk ou menm ki ap vwayaje avèk timoun, avan ke w al ayewopò la, paske semèn sa m gen plizyè ka, moun yo rive ayewopò, yo voye yo retounen. Si w ap vwayaje avèk timoun e timoun nan e pa timoun pa w ke l ye, li enpòtan pou w kominike avèk otorite ann Ayiti yo, espesyalman Byennèt Sosyal pou w konnen egzakteman ki dokiman w ap bezwen pou vwayaje, paske nou pa ta renmen w rive nan èwopò, menm jan avèk plizyè ka nou jwenn semèn sa a, epi lè w rive, yo di ke piske se pa paran timoun nan e ke l oblije retounen nan Byennèt Sosyal. E yo di nou konsa Byennèt Sosyal gentan, menm jan avèk paspò a, menm jan avèk Li men longè paspò la se konsa byennèt sosyal ye tou sa vle di ke fòw pran bonè e ou menm ki paran pa bliye si w se yon paran ou gen pitit an ayiti ki anndan pwogram sa timoun nan mwen de 18 an ou genyen opòtinite pou vwayaje pou al chache l nou gen yon fanmi sa l fè li ale èpòt 2 èpòt la etanl tou rete li pa menm soti e timoun nan vin jwenn li epi yo tou antre yo pati pou si jamè ou ta gen worry an tèm de oh m pa vle al ayiti etc bagay sa yo gen 2 moun nan li k rive nan èpòt la yo pran vòl bonè bonè epi timoun nan pral vwayaje avèk yo de lapremidi epi yo tou retounen avèk li se yon fason pou ke ou kapab fèl donk si ou se yon paran Ou gon timoun dan la mezi ke w ka al chache l, li bon, paske nou tande ke gen anpil tèt chaje avèk lè ke ou bay papye an, e sitou Byennèt Sosyal daprè sa yo di m trè trè okipe. Dènye dosye ke nou te ban m regle se dosye paspò. So, dosye paspò w la, nou kapab di w ke nou fè anpil pwogrè ladan l. Premyèman nou di mèsi a ou menm ki te ranpli survey ke nou te bay e ti sondaj nou te fè online lan e nou rele l petisyon, mèsi a ou menm ki te ranpli li paske so far m kwè nou prè de gen 30 mil sinyati e nan sondaj lan, li still online e nou bezwen pou kontinye ranpli. Pou ki rezon? Paske lè w fè yon. sondaj, gen anpil moun kap gade sondaj la online, yap gade pou wè kòman sondaj la ap mache. E lè yo wè sondaj la rive nan yon nivo ki tèlman elve, sa kapab rive nan yon nivo nasyonal ki bo ke yo genyen lòt moun kap vin poze kesyon pou ki rezon sa pa fèt. Donk tanpri kontinye, kontinye, kontinye e ranpli sondaj la pou nou. Men sa nou te fè, nou ofisyèlman ekri Biwo Premye Minis lan e nou genyen konfimasyon nou ke Biwo Premye Minis lan resevwa lèt nou an avèk tout link petisyon konbyen moun ki siyen ki pou pèmèt ke Premye Minis lan konprann ke se pa yon bagay piti, se yon bagay ki trè serye e pou prete anpil atansyon avèk li. Donk aktyèlman la a si nou gade nan jounal Le Nouvelliste, menm lèt sa a ke nou voye bay Premye Minis lan de manyè ouvèt, nou pibliye l tou nan jounal Le Nouvelliste, se pou nou montre ankò ke Se pa yon bagay konsa konsa, se yon bagay ke ki gen anpil pwa. Se pandan semèn sa la kap vin la a pou ke nou jwenn yon repons e ou byen di premye minis ou byen de manbre di kabinè di premye minis ki pral di nou bòn nouvèl. Nou espere sa. Paske nou kwè, nou sur et certain. Premye minis nan konnen ke Peyi a gen difikilte, peyi a gen pwoblèm, li konnen ke gen anpil difikilte nan paspò yo, e li konnen ke si li fè yon bagay konsa ki bon, ki pèmèt ke moun yo kapab vwayaje avèk paspò ekspire, se yon bagay k ap reyèlman ede l li menm an tèm de imaj li, paske tout moun ap kontan. Se pa sèlman moun ki nan pwogram Biden nan, moun ki bezwen vwayaje nòmalman k al nan lòt peyi, yo tout ap kontan. Sa di, Premye Minis, m konnen ke w ap fè sa ki dwat. Wap fè sa ki byen paske pèp la bezwen èd ou, li bezwen sipò. So nou espere ke ou wap tande, ou menm ki nan manbran du kabinè du premye minis wap tande, epi an nou gade si nou kapab pote yon ti soulajman a pèp lan paske nou konnen ke yo bezwen li. Donk m panse ke se tout e update sa yo nou te gen pou ou menm pou jodi an. Donk moun Janvier yo Nap kontinye travay, nap kontinye batay, pa dekouraje, anpil moun jwenn repons, nap kontinye, e pa bliye ou menm ki la, nap tann ou demen si Dye ve lan si w lan Boston, nap tann ou demen si Dye ve pou gwo evènman de welcoming nou an, epi nap travay sou CBP one pou ke nou kapab ede ou nan moun ki gen ti mistake pi tou piti yo ki kenbe yo pou long time nan, nap travay sou sa e trè byento nap retounen pou nou kapab ba w plis update. Kèlke kesyon, nou pap rete anpil jodi an paske nou gen anpil. Yo di pou demen si Dye ve genyen non sèlman wout Byenveni an ki ap fèt, men tou genyen. Yon gwo klinik. Gwo klinik tps ansanm avèk pwogram bay Pwogram bay, yeah. Pwogram Silimen. Trè byen, trè byen. So demen si Dye ve nou genyen plizyè òganizasyon ki ap vin rankontre avèk nou tèlke Mass Immigrant Collaborative, nou genyen yon Agencia Alpha, nou gen plizyè òganizasyon k ap vini pou ede ou Non sèlman fè ti pyès ou, men osi ou menm ki ta vle ranpli pou yon moun avèk nan pwogram eksepsyon imanitè la, nou genyen moun k ap la pou vin ede w ranpli bagay sa yo an menm tan n ap resevwa tout frè nou ak sè nou yo avèk dè pakej. Lè ou pale de 26 mars, gen anpil moun ki ka mezentèprete l. Paske 26 mars gen arevwa avèk moun ki te aplike deja, ki ap reaplike, renouvle. Sepandan, 27 mars, je m'excuse. Sepandan, Genyen moun ki te aplike tou nan peryòd sa avan ki pat janm te resevwa tps la, yo menm daprè le dikton de legalize yo fè konnen ke yo pa gen nesesite pou yo reaplike. Èske w ka fè nimeris sa? Wi, nou te di sa depi o depart, si w te aplike deja nan aprè prouv ke ou pa fè sa ou gen pou fè. E kisa vye Jess di w pa rapò avèk moun janvye yo eske yo voye kèk kominikasyon ba ou kilè ou gen randevou avèk yo? Non nou voye tout dosye yo ba yo, nou te di yo ke nou te bezwen enfòme yo e nou fè yo konnen ke pwoblèm nan pli grav ke sa yo te panse a ok 21 mil moun kap tann se pa 21 moun se pa Epa yon ti bagay se menw mès afè a. Sa vle di kounye la a nap tann meeting ke nou pral fè avèk yo pou yo di nou kisa yo pral fè. Paske moun yo deja aplike, yo poko reponn yo, yo poko yo pa di moun yo anyen, sa vle di ke fòk gen yon desizyon. So se sa a, se batay la sa nap tann, nou espere, nou ekri yo jodi a, nou te bezwen, nou te espere tande yo jodi a avan ke nou vin baw update la pou nou te ka baw plis update, malerezman yo pa gentan reponn nou paske nou deja konnen ke se yon gwo dosye li ye pou yo. Paske m panse ke yo trè sipri pou yo konnen ke 21 mil moun nan Park Plana ap tann depi 1 janvye. Nou konnen ke sa son gwo bagay li ye pou yo. So, osipto ke yo vin rankontre avèk nou, nou mande fòk yo pale nou ki plan e ki strateji yo pral itilize paske nou ta renmen wè pwogram nan mache byen. Donk fòk yo fè nou konn sa. So, lè yo fè nou konnen paske pa bliye nou pa di w anyen si nou pa genyen l. Lè yo fè nou konnen n ap trè kontan pou n vini pou n fè w konnen. Ki metòd yo itilize? Pou ki rezon yon moun aplike an janvye, li pa tande? Gen yon moun ki vin la, li aplike an mas la la, konbyen mas? 10 mas. Li gentan isi. So, kòman pou moun mas gentan isi, pandanstan moun yo janvye ap tann? Ki kritè ke w itilize pou detèmine kiyès moun ke w ap bay ke w pap bay? Konprann? Se tout sa yo ke nou, tout kesyon sa yo nap prezante devan yo pou yo ede nou konprann paske nou poko konprann. Nou poko konprann. Jiskaprezan eske yo te rive atenn akò je avèk peyi Dayiti 7500 moun nan pa mwa? Eske yo yo nan ki kote ke yo ye ladan paske si nap pale de 21 mil an janvye Ki sa ki fè ke gwoup moun sa a resevwa pa yo rapid, tandis ke gwoup moun sa a pa ka resevwa l? Fòk ou konnen ke jan pwogram nan fèt la, de manyè jan distribisyon an fèt, gen plizyè site toupatou, gen diferan moun ki ape, you know, e lè yo vini, depandamman de kote yo vini, gwoup moun sa a resevwa gwoup sa a, Konprann? Gen diferan gwoup. So nou pa konnen èske gen yon gwoup ki travay pi byen pase yon lòt. Sepandan nou konnen ke gen yon anomali. E se anomali sa a n ap eseye wè si n ka konprann li, ki repons ke yo gen pou nou. Pou le moman nou pa vle di anyen paske yo poko ban nou repons lan. Lè yo ban nou repons lan n ap vin kote w. Dak. Eske yon moun ki ap aplike pou yon minè an Ayiti, li kapab inisyalman aplike pou minè a sèlman san l pa aplike pou yon adilt ki pou akonpanye l, èske y ap apwouve li nan sans sa? Nou te eksplike sa deja, pwogram nan pa pou moun ki minè ki pa gen akonpanyeman. Se trè klè, li pa pou yon moun, depi w minè, dayè li make trè byen ke pwogram nan pa pou moun ki pa akonpanye depi si w pa genyen laj lan. Sa vle di depi w se yon timoun, fòk ou gen akonpanyeman. Yès kounye a yo pèmèt ke. pran kay vwayaje al pran timoun nan. Sepandan, lè w mete aplikasyon an pou yo pran aplikasyon an pou ou, fò yo montre ke gen yon atachman. Ou konprann? Nou espere trè byento ke yo kapab ede nou avèk sa, nan sans ke si yo pèmèt ke paran an ap vwayaje, so sa vle di ke paran an ka toujou mete aplikasyon epi l mete yon nòt pou l di lè l pral vwayaje pou l al pran timoun nan. Men malerezman, se kòman pou di w, se pandan ke bato a sou lanmè a ke y ap konstwi bato a. E se sa a ki rive la. Ou konprann? Gen anpil bagay se pandan ke pwogram nan ap fèt ke y ap fè koreksyon sa yo. Paske malerezman, yo pa t prè pou sa. E youn nan bagay ke m vin di w, se ke semèn k ap vin la a, n ap gen sa ki rele yon wèbina. Paske nou tande, nou. Anpil kesyon kap poze, nou gon webinar again ale sou paj social media nou yo wap wè ke nou gon webinar. Webinar la sal ye wap vini nan zoom nan epi wap kapab tape kesyon yo wap kapab poze kesyon yo yon fason pou ke ou kapab yon fason pou ke ou kapab jwenn repons. So, n ap mete l sou sou paj nou yo. So, ou menm ki gen kesyon sou pwogram nan, ou menm ki pa klè sou pwogram nan, n ap vin avèk diferan ekspè ki pou kapab ede reponn kesyon w yo. Alright? Ok! So, nou kwè ke tout bagay trè byen? Donk, pa bliye, n ap kontinye travay pou ou menm e n ap kontinye fè sèvey ou, n ap kontinye kominike nouvèl yo avèk uscis. Paske si nou pa la pou nou ede pou yo konprann kijan bagay yo ap mache, sak mache, sak pa mache, y ap bliye nou. E djòb nou se pou yo pa bliye w, paske si nou la, Bondye plase nou la, se pou n batay pou ou, n ap batay pou ou. Ou menm, tanpri, rilaks, tanpri. Breathe in, breathe out. Nou konnen l pa fasil, men pa kite strès pote w ale. Paske pwogram nan la pou ede w, nou pa ta renmen ke pwogram nan tèlman strese w ke w pa ka jwi l. So tanpri tanpri fè tout sa w posib pou ke w pa kite strès pwogram nan, lefètke w ap tann twòp, pou ke strès pa kraze w. Ok, mèsi bokou, a la pwochèn. Ou renmen sa w sot gade a pa vre? Pou w rete konekte ak chanèl sa, pa bliye abone e aktive ti klòch la pou w pa rate anyen de enfo sosyal ki pap neglije pote pou ou tout aktyalite moman.